Kisa mesye yo t al regle? Nan kad rankont sa a, Premye minis Ariel Henry rankontre avèk yon mesye ki miltimilyadè ki son Afriken. Afriken sa a, se li menm ki te eksplwate tout iridyòm Afrik di Sid. Li genyen 2 konpayi, konpayi li genyen an, konpayi an rele Espace-X ki gen espesyalizasyon nan fè sa yo rele fize. Konpayi lan sal fè tou se konpayi pal la ki eksplwate sa yo rele iridyòm nan. Se li se konpayi an ki eksplwate tout iridyòm an Afrik di Sid. Konpayi an kounya li gen yon branch li Ozetazini ki Miami Florid men ki gen rapò avèk nèg demokrat yo. Yo fè Ariel Henry ale. Yo kalkile kesyon iridyòm nan, yo di yon gram, gram iridyòm nan, vann 6 mil dola ameriken, gram nan. Tòn iridyòm nan, nan kontra a, nan dokiman yo parafe, yo siyen an, tòn iridyòm nan vann 45 milya de dola. Yo idantifye kote iridyòm nan ye, ki komin, nan ki depateman. Yo jwenn li nan Sidès, komin Benè. Yo di, Ariel Henry ki bezwen gras pou kenbe l sou pouvwa a, li diskite avèk mesye yo ke Leta ayisyen ap gen 2 edmi pousan sou chak tòn iridyòm. Chak tòn iridyòm 45 milya dola, Leta ayisyen ap gen 2 edmi pousan. Men sa li paraf, men sa l al siyen, epi pou li tou kreye yon konfizyon pou moun pa mande l sa l t al regle Miyami, li tou pran gaz la ki te 250 goud, li moute l a 570 goud. Kounye a la, ou menm w ap pran lari, ou pral manifeste pou w mande bese pri gaz, men ou pap enterese pou w konnen sa misye t al regle Miyami. Vwala la sitiyasyon, dokiman an ke m gen la a, m prè pou m distribye l sou, ki deja kòmanse distribye sou tout rezo sosyo yo, pou peyi a wè de fon an konm ki sa nèg sa yo, lè yo pa gen lejitimite, yo pa gen kalite, lè se de, se de debri entèlektyèl nou pran nou konfye peyi a, enben men sa n ap genyen kòm rezilta. Egzanp. Joslèn Privè te prezidan de la Repiblik, prezidan pwovizwa. Li pa t gen manda pou l t al nan siyen, Privè pa t gen manda pou sa, pou l t al nan siyen akò avèk kikonk. Pandan Privè prezidan, pou l ka kenbe pouvwa, paske l te gen yon pouvwa twa mwa, pou Privè ka pwolonje de twa mwa a ennan, li siyen yon dokiman bay ekip. Clinton nan. Fò nou konnen, fò lemond konnen, malè nou, doulè nou, kalamite nou, ke la fami Clinton jwe yon wòl preponderan ladan li. Yo ba nou anbago, pandan l fin ba nou anbago, yo rantre sou pouvwa yo, yo vin aba tola, yo bwote yon ansanm de resous peyi a. Yo mete yon gwoup nèg epi yo di w pou de 200 a 300 milyon dola pou y ap fè lòbi pou Ayiti. Men se pou tèt yo. Yo fè Privè siyen ba yo yon dokiman nan twa fèy papye. 5 milya 800 milyon dola pou y ap pran nan kès Leta prèske chak ane. K al jwenn bòt Clinton, ti ekip Clinton nan. Jovenel Moïse koupe l. Prive siyen eksplwatasyon lò karakòl la bay frè madan Clinton. Frè madan Clinton nan, lè Jovenel vini l gade kontra a li di sa pa posib. Jovenel koupe l. Jovenel annik mouri pil. Lèzetazini e lè mèsenè lokal ki te nan leta yo tiye Jovenel, Ariel annik moute epi l retounen kontra a. Li reploge kontra a jan frè Clinton nan te vle l la, yo rebal kontra a e aktyèlman frè Clinton nan ap eksplwate lò Caracol san pèsonn moun pa poze l kesyon. Men li pa ase, jodi a nou vin genyen Ariel Henry, yon difikilte, ki gen non li site dan lasasina de Jovenel Moïse, li kwè jou l kite pouvwa a, oubyen l mouri oubyen l al nan prizon, ebyen l ap chèche yon pwoteksyon entènasyonal. Sa vle di, konba n ap mennen jodi a, nou vle ke moun yo konprann pou lè nou tande kominote entènasyonal, Lèzetazini, Lafrans, Lekanada, fè deklarasyon, yo pa fè deklarasyon pou nou. Yo fè deklarasyon jis pou yo kase mouvman an, paske yo gen yon asasen y ap pwoteje. Paske jou yo pa pwoteje Ariel Henry ankò, Pral gen twòp bagay kap di. Gen moun kap tann rezilta ankèt Washington FBI sou asasina Jovenel Moïse lan. Se menm jan tou te gen moun ki tap tann rezilta ankèt lòske an 94 lame ameriken te rantre nan baz frap, li pote ale tout dokiman frap yo epi l di l pral travay pou bay jistis a moun ki te viktim anba men frap. Eske anojou nou gon moun ki jwenn jistis Anba men moun ki te viktim anba men fanmi a. Ebyen, sak fè yo te vin pran dokiman frap yo, se paske yo te gen des ajan de la CIA ki te enplike non sèlman nan moute frap, nan finanse frap pou te pèmèt frap te egziste an Ayiti. Piske bagay la vin gate, yo grand pwisans, yo gen zam, yo gen mwayen, yo pran dokiman pou pa gen swivi. Piske jodi a, nan kad asasina Jovenel Moïse. Map fini pou nou. An oken ka, pa gen oken posibilite pou genyen planifikasyon asasina yon prezidan nan Karayib la san lenplikasyon la cia e le FBI. Jamè! Si pou m voye 2000 dola Ozetazini, mwen gen pou m ranpli yon fòm pou m bay esplikasyon kisa kòb sa pral fè. Pou ki moun kòb la? Kote moun nan abite? Sa moun nan ap fè? E kote m jwenn kòb la? Alòske, pandan Lèzetazini di li pral pran lap pran sanksyon kont moun ki, sa se se li k di, ki t ap finanse manifestasyon moun gaz yo, k ap kriye pou gaz paske yo pa ka achte galon gaz 570 goud la, Lèzetazini di, yo di yo pral pran sanksyon kont moun ki t ap manifeste. Poutan, Lèzetazini poko janm anonse sanksyon l pran. Kont moun ki transfere sou tout teritwa l plis pase 20 a 30 milyon dola ameriken pou al planifye asasina 2 jovenel. Kòb la pase nan bank. Ameriken poko di nou ki bank. Ni l poko arete oligak kowonpi yo. Lèzetazini epanye Zelensky, prezidan ikrenyen an, 10 tantativ dasasina nan mwen don mwa, alòske Jovenel Moïse pandan li pataje gouvènman avèk reprezantan Lèzetazini madam Madam Larim ki se Madam Lalin nan Bini, yo gen menm biwo, yo pataje menm biwo, yo asasine Jovenel Moïse anndan kay li, Lèzetazini patwè asasina a. Konprann byen. Twazyèm pwen pou nou fini. CTU. Rekrite, Mete biwo Florid, anndan kay Lèzetazini, anndan lakou FBI, anndan lakou cia, l ap lè y ap rekrite mèsenè pou vin tou yon prezidan nan Karayib la, gouvènman ameriken pa okouran. Li pa konnen, li pa konnen, men li konnen, men li konnen, men yo konnen, yo deja konnen e yo pral pran sanksyon. Kot moun ki tap manifeste paske yo pa ka achte galon gaz 770 goud? Se pou tèt sa maten an nou te vle fè konferans sa a pou nou rekadre Lèzetazini, pou nou di yo, se vre yo gen mwayen, yo gen pwisans pou yo devlope tout sa yo genyen. Men sepandan, lentèlijans lekòl, lekòl inivèsite pa bay entèlijans. Men lekòl a inivèsite rann lentèlijans vin pafè. Sa vle di nou fini pou nou di, nou fini pou nou di, nou fini la pou nou di, se ke nou menm k ap goumen pou nou chanje kondisyon moun ki pi mal yo, kèlkanswa sa sa koute nou kòm pri, nou fèt pou nou kontinye goumen, paske nou pa gen lòt peyi de echanj, paske fòk nou mennen konba, non sèlman pou moun ki ann Ayiti yo kontinye viv, men pou sa k deyò k vle tounen, pou yo kapab tounen pou yo vin viv nan yon peyi dignement. A sèt faz, nou mande tout militan ki nan kat kwen peyi a pou nou kontinye ak mobilizasyon bay anwo, rate anba, jiskaske nou mete ansanm. Tankou m te di, Lèzetazini, Lafrans, Lekanada ki fòme sa yo rele le Core Group, yo gen yon pwojè pou nou. E pwojè a, yo ap tann avèk enpasyans fen manda rès ti sena a ki la a pou yo kapab mete an evidans pwojè ke yo genyen an. Men yo tèlman sansib, yo oblije ap fè de fuit an avan. Mezanmi, m vle peyi a konnen e Fanm ak gason k ap batay nan lari a, ki sou barikad yo, ki ap revandike dwa pou yo viv. Kèlkanswa dimansyon pwisans dwa pou viv ou menm kòm moun, kèlkanswa menas, kèlkanswa entimidasyon ke yon pwisans etranjè ka ap fè sou ou, Le fèt ke se pa kanntè w pran pou al lakay li, se revandike wap revandike pou viv lakay ou e pou viv dignement, ou pa gen pou pran nan entimidasyon, nan menas kominote entènasyonal la. Paske lè nou pran kannòt, lè nou pran bato pou nou di nou pral afwonte Dayann, Pou n al lakay yo, yo kenbe nou anba pon Texas. Yo rapatriye nou. E sa k fè yo rapatriye nou, se paske yo di se Ayiti k lakay nou, yo voye nou tounen lakay nou. Sa vle di si n ap goumen pou nou ka ret lakay nou, nou pa gen pou nou entimide pa lakominote entènasyonal pou nou pa goumen pou nou ret viv la. Nou fèt pou nou mennen yon konba, menm pou sa k deyò yo k ap pran imilyasyon lakay vwazen, nou fèt pou nou menm ki la k ap goumen, nou fèt pou n travay pou n pèmèt yo tounen. Sa vle di, jodi a, si pou nou mande, si pou nou mobilize, pou nou mande la disolisyon di Kò Gwoup ki senbolize yon obstak majè nan batay pou ke Ayiti non sèlman kontinye grandèt tèt li, men pou l grandèt tèt li, fòk nou fè l. Tout rele nou tande, nòt ou tande anbasad ameriken ap soti, nòt ou tande ho fonksyonè Pouvwa! Biden ap fè deklarasyon. Ke w tande Biden al fè deklarasyon sou tribin Nasyon Zini, tout deklarasyon sa yo fèt poutèt yon sèl bagay. Paske yo aprann atravè pa m pèp la rantre nan detwa depo pa m li pran detwa sak diri. Se pou sak diri yo kominote entènasyonal la ap rele. Kominote entènasyonal la pap fè nòt soti, pap fè reyaksyon paske yo tande gen magazen klas mwayèn nan k boule oubyen kraze sou Dèlma. Se pa pou sa. Y ap fè deklarasyon tout menas k ap fèt la, li fèt paske nan lokal pam ki se Pwogram Alimantè Mondyal ki mache ak, ki se yon Yon anèks Nasyonzini ki mache mande nan non nou paske fòk nou toujou ret nan mizè, fòk nou toujou nan kras, fòk nou toujou nan salte, fòk nou toujou pa ka manje, yo menm pou yo al mobilize manm Nasyonzini pou yo ranmase 2, 50, 30, 40, 100 milyon dola nan non w, lè yo fin ranmase 30 a 40 milyon dola nan non w, epi kounye a pou yo vin lage 2, 3 sak diri nan depo, epi kounye a pou yo di w y ap mande nan non Ayisyen paske Ayisyen A 60 pousan, 80 pousan, nou nan grangou, n ap fè fas a ekstrèm povrete. Men poutan, se pa vre, se yon plan ke nèg yo gen pou yo kenbe nou la. Sa vle di jodi a, lè nou gade nou avili yo, moun ki al nan depo yo, yo jwenn 2 sak, sak diri make don kanadyen, ki espire nan depo. Dayè, se 2 manje ki espire. Dayè, si pam. Pwogram Alimantè Mondyal, si Karitas, ki senbolize Legliz Katolik, yo te dezimen, yo te pratike sa yo rele limanism, prizonye ki nan, menm lè yo pa ta bay gran popilasyon an manje, men yo ta menm bay moun ki nan prizon yo manje. Yo kite manje ap pouri. Yo kite manje ap pouri. Kounya lè pèp la deside al gad sak anndan depo yo, ebyen pou Joe Biden antanke gran pwisans monte sou tribin Nasyonzini ap kriye pou sak diri yo dechouke nan lokal la. San desepsyon! Son desepsyon pou pèp ameriken, yon gran pèp! Yon pèp de valè, yon pèp ki gen tout dinite sa yo, yon pèp k ap sèvi, k ap bay moun manje. Epi jodi a pou prezidan n ap kriye pou sak diri ke yon popilasyon ki nan grangou dechouke. Epi pou olye Nasyonzini, Joe Biden itilize tribin Nasyonzini pou l di yo fè Ayiti twòp, enben se pou sak diri l ap mache kriye devan loni paske sitiyasyon an, yo santi pèp la al dechouke grenn sak diri ke yo te gen nan biwo pa m. Mentnan. Maten an, dezyèm bagay ke nou bezwen di. Lè Biden, Prezidan Biden, fè diskou pou l di li lanse yon vibrant apèl a lòt peyi pou pote sipò Ayiti, se yon deklarasyon dipokrizi, men se yon wont tou pou Lèzetazini, David. Se yon hont lè yo konnen madam lalim ki larim yo konnen larim se nan tounen sa soti nan sèvo non madam lalim ou larim ok madam larim madam larim madam larim ki antre parantèz madam lalim li se reprezantan anndan kò gwoup la li se anndan bini an li se reprezantan lèzetazini damerik. Sa vle di, li, kote l ye a, l ap aplike tekstyèlman la politik di gouvèneman ameriken. E politik di gouvèneman ameriken ap aplike a, li pa lòt bagay. L ap aplike politik yon bòd anndan gouvèneman Biden nan ke Mesye Clinton avèk nèg blan, Black Caucus yo ap mennen an Ayiti. Sa vle di, y ap pwoteje yon politik. Kenbe, ekip Clinton nan ap mennen an Ayiti depi 1991, e se menm politik lan ki kontinye ap aplike la, kote nèg yo g'on pwojè, prè de 50 milya de dola antre yo, pou yo kreye kondisyon pou yo mete nou deyò sou tè sa. M vle nou konn sa, pwojè Lèzetazini, bòd Clinton nan, se kreye kondisyon, Pou n tèlman rayi peyi sa, lè yo mete yon avyon nan pis la, paske y ap konsiltasyon avèk de lòt peyi ki pou mete tè ki pa kiltive, ki non kiltivab, tè ke peyi sa yo pa bezwen, epi pou yo mete nou nan sitiyasyon, lè nou pral nan sitiyasyon y ap trennen nou an, se nou k ap kontinye anvi kite peyi a. Yo pral met bato avyon pou nou la a, nan Epnopis lan. Menm jan yo te wè nèg an Afganis t ap pran woulib sou do avyon, se kondisyon sa a y ap kreye pou nou, pou yo mete nou deyò, pou yo fè nou kite la a.